Bonjou bonsa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon ben on e la on sera toujou la avèk vou sur votre chèn prefere RL prod ki ap ba w enfòmasyon 24 è sur 24 7 jou sur 7 genyen m ta kapab di yon evènman ki preske gen yon ti karaktè. istorik men ki gen yon karaktè boufon egalman. Nou konn poukisa m di sa paske kant nan yon dosye genyen kèlke paramèt ki lese de gwo vid ebyen ou ta kapab di e sa mwen di a tou. Ok ann lage, yè gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen dan laprè midi. Tout bagay komanse par yon voice. Yon voice note c'est un policier ki li menm te sou wout pou li retenu par les hommes de Ti Makak anlè a. Polisye a voye, m ta kapab di 2 voice. Men voice sa yo se pou dire qu'il est en danger. Paske. Nèg yo genlè fon pote boure sou li la, li te sou yon moto, swa nèg yo al tante kidnape l, li vide kò l nan yon raje la, bò yon min sab, patati patata kòmsa. Epi, ekoute, mesaj la se konsa li te pati. An n tande ansanm avè m. Lè w tande mesaj sa a, w ap wè se yon moun ki an danje, yon moun ki nan difikilte, etandone ke, Se yon polisye, se yon moun ki sibi anpil antrenman, ebyen l pa gen pou l afole devan yon sitiyasyon konsa. Menm lè li wè lanmò anfas, li pa dwe afole. Polisye sa ki voye voice la, tande byen wi, il y a d'autres frères d'armes, yo menm ki kapte voice la, receptive de la part de quelques frères d'armes. Epi nèg yo tande sa, sa w tande a la a, nèg yo di yo debake, tande byen sa m di a wi, m pa di nèg yo debake non, nèg yo di yo debake anlè a la an granmoun. Nèg yo gen gwo bagay yo nan men yo, m kwè genyen anviwon 6 ki kanpe, ki di yo kanpe al batay avèk nèg ti makak yo. Epi aprè ou jwenn 2 ti bout videyo k ap sikile. Video kote ke yo pran polisye sa a an hero e nèg yo ap fè elòj pou di ke yo menm yo ka batay, yo pa bezwen lòd lapolis. Donk, se pa wo kòmandman lapolis k ap frape la, se yo menm ki deside pote boure, yo fè ti makak vole anba kout bal epi yo pran sitwayen sa a. De petit video pou wou. Mwen ta pral kafou. Jiska prezan mwen kache anba raje a. E m pa konn wout anlè yo men sèl sa m konnen mwen kouri m kouri jiskaske m tonbe nan ravin nan m mache nan ravin nan epi m monte m kache anba yon raje. Tanpri fè mesaj la pase fè baz WSD poul si ki jwenn mesaj la fè mesaj la pase pou mwen mwen se Gerald map travay kwadèboukè ti mesye S 17 yo fè mesaj la pase pou mwen. Mesye kòman nou ye se se Gerald S 17 nèg yo sot barem laboul la Se bon pye m ki sove m. Yo tire dèyè m, chans mwen m gentan vole anba yon rak bwa. M vole m kite moto a ansanm avèk tout valiz mwen. M gentan lage kò m nan ravin, nan ravin anlè Petyonvil kote yo konn pran sab la anlè bò kot Ti Makak la. E. Malgre tout okou tout wout la m tap mande moun yo kòman wout la ye yo dim tout bagay ok men lèm rive nan yon limit lèm fin kite kote konn gen 2 sekirite anlè nan lèw fin kite laboul wap desann nèg ti makak yo barem donk se estrateji m avèk sam konnen ki sovem. M kwè Bob se ta ba nou kout klòch tou. Mwen m ta anvi bat bravo pou nou wi. Men m rezève l. M rezève l pou yon pi gwo travay. M rezève l pou lè nou pran ti makak. M te ka bat bravo wi si m te wè de twa bandi mouri anba raje a. M t ap bat bravo si m wè nou fè ti makak vole. Nou arete ti makak. M poko ap bat bravo. Petèt ke m ka di m ankouraje nou paske. Nou antre anba raje a, nou pran e bandi sa. Alò, nou pran polisye sa. Bref, men, ekoute, fò m di nou byen ke gen yon sitwayen ki voye yon kòmantè pou mwen jist avan mwen fè emisyon sa. Sitwayen an di m ke... Alo mon ami frèch mwen wè yon ti bout video kap di nou pran misye wi nou pran misye ak yon voice misye kap pale li vole li tonbe li woule li kache bla bla bla lap mande bakop etc kote nèg ti makak yo fizye yo avan yo pran misye kijan yo te fè konnen direkteman ki kote misye ye pou yal pranl pandan misye di nan voice la li pa konn anlè a. Se anba raje li te kache. Epi li di, se sa l konnen ak sa l pa wè yo ki fè li pa pran bal. Tou sa atò, sa w pa wè yo pa t ka lage w lakay ou. Antouka, si yon moun kwè nan radòt sa a, mwen m pa fout kwè fo fim n ap fè. Teyat ki pa menm ka fè moun ri ok. Dayè valè moun ak polisye bandi ak kidnapè ansèkle pou asasinen nou pa t al pran yo konsa bann fake manti manti depi nou pa moutre m nèg nou fizye kote n ap pete bal ak nèg ti makak yo. Se makak nap fè ok koz mwen wè nou chita nan mouda yon machin nap filme sitou pou sa kap di nou pran misye a son ti djòlè ou ye ou tap filme tout bagay nèt pou al fè foulay bon antouka sa se kòmantè sitwayen an chak moun dwe analize sou fason pa yo eske nou dakò ak kòmantè sitwayen sa si nou pa dakò. Konsa tou m ka mande nou, èske nou dakò ak sa k pase a? Tande byen! Tande byen wi sa m ap di nou an! On polisye, nèg yo vare dèyè l pou yo touye l. Oke! Polisye a dwe genyen sanfwa. Li aplike, m ta kapab di, tematik sanfwa a. Li voye yon vòys. Epi, nèg yo vini. Men, sonje sa m ap di nou mesye! Nèg Ti Makak yo anpil anlè a wi! Humm nèg ti makak yo anpil anlè a e m panse ke tande byen wi sa son premye rezonman ke map fè nèg yo tap pran plis tan de tir paske nèg ti makak yo konn anlè a e sitwayen an li menm m panse ke nèg ti makak yo te kapab prann paske li gen estrateji l mete kòl yon kote epi l tap mete kòl alabri men. Eske se nèg yo ki relel nan telefòn pou fèl vini osi rapid e zòn nan m pa konnen eske nèg ti makak yo te gentan retire kò yo konprann byen wi gon pakèt paramèt pou n eseye jije nan dosye sa eske nèg ti makak yo retire kò yo yo ale al pi wo bon nèg sa yo vini fasilman yo pran sitwayen an yale avèk li epi kounye a fè elòj ke yo batay ak nèg ti makak yo eske. Fò n pa ekate posibilite sa tou, nèg yo parèt, yo fè Ti Makak vole anba kout bal epi y al pran frè dam yo a. Sa se yon ansanm de kesyon m panse ke nou dwe poze. Men ekoute gen moun ki pa kwè e gen moun ki bat bravo, ki kwè ke mesye sa yo fè yon jès ewoyik. Bon brèf, n ap fèmen ti dosye sa tou piti, nou pral atake yon lòt dosye. Gen yon video mezanmi. Video sa m pa fin konprann li non. Men map chache konprann li. M wè yon pakèt sitwayen ki atè. Tande byen wi. Sitwayen sa yo atè nan video a. Men enfòmasyon ki rive jwenn mwen se yon video de 47 segond. On ma di ke se yon kidnaping ki tal fèt nan Tomasen. Chen manje yo nan lakou kote yo antre a. Koute koze mesye. On nèg ka on zam nan menl, chen ka manjel li retounen manjel ankò. Sa pral depann de kote chen an sote poul pran moun sa paske anlè a gen anpil gwo chen. Eske nou konprann? Gen anpil gwo chen anlè a. Kounya la nap konprann ke nèg yo te antre non move lakou. Nou pa imajine sa? Nèg yo antre yo fouye kò yo nan yon move lakou. Ebyen video sa mezanmi li disponib men jiska prezan m pa kwè men se moun kap filme a ki di ke chen manje nèg yo eeyy tèt chaje wi la si se bon kidnapè a vre nou pap menm di elas menm paske alò manje ou renmen se li k gaspiye lajan w e yo tal fè kidnaping chen kwaze avè yo ebyen chen manje yo map gade pou m wè gen youn menm. Chen an preske kraze tout kran li nèt m wè se yo 3 wi se yo 3 nèg yo tout tou nu waw men eske se aprè yo vin retire rad sou yo paske mwen m pa ta kwè se chen men se pandan nan video a moun nan di gade sa chen an fèl epi m al rann mwen kont ke ebyen se kapab verite m gen lòt ti video la wi yon video de 4 segond Pa bliye nou kapab mande epi nou menm nap voye video sa pou ou. Men sa se pase an Repiblik Dominikèn. Se yon ofisye nan imigrasyon an Repiblik Dominikèn pandan lap kouri dèyè ayisyen pou pimpe yo pa bò isi epi gen yon machin misye pèdi pye l, machin nan frapa misye, misye dekale. Men nou pap ka gade ti video sa men nap sèlman tande voice la pou nou tande kòman Yon sitwayen li menm li kontan paske sa arive towo sa. Gade pou nou wè asalò sa sa mouri asalò sa bon li te dwe mouri 10 tankou yo te mèt mouri nan kouri dèyè yon ayisyen maten an yè maten an chen mouri a yon machin al frape ansanm avèl li poko wè mouri poul te mouri. Alò fòm di nou byen ke gen yon video ki kòmanse viral sou rezo sosyo. Mwen te wè yon tweet de Teriel alò map mande Teriel poul pran anpil prekosyon, prekosyon kòman eske pa gen nèg ki genyen fo paj TT epi pou kapab veyikile yon ansanble de enfòmasyon paske enfòmasyon sa mta kapab di ki soti kòm yon tweet pa bò kote Teriel Telus map mande m eske se yon sitwayen ki li menm te voye nouvèl sa se pa yon fake news men kote bagay la pase a. Li pa presize paske dapre twit Teriel la ta sanble se Ayiti. E poutan se pa Ayiti sa pase, sa pase nan Tcheken Kaykòs. Eum on nou a fe kwa ke Xavier ak madanm ni Gertrude Phoenix yo jwenn lanmò yo nan peyi Tcheken Kaykòs e avan yè swa ak pitit yo ki genyen m kwè kèk lane konsa. Ebyen, 2 moun sa yo krible yo ak katouch, epi timoun nan rete, m ta kapab di dezarçonne nan machin nan. Gade pou wè, se yon tifi oubyen yon ti gason? Li plis sanble ak yon tifi. Epi, li rete nan machin nan. Imajine w, yo touye manman w, yo touye papa w, epi ou menm, ou pral kontinye grandi ak yon kochma etènèl. Se dur pou viv jan de bagay sa yo. M pral kite nou paske toutalè n ap vini avèk lòt emisyon sou operasyon ki fèt nan baz Vitelòm, sou kesyon banditism, men sou kesyon sosyal. Paske sa li parèt trè touchan nan peyi a. Gen de imaj k ap vin jwenn mwen, m santi m pa ka gade imaj sa yo ankò. Men n ap kite w avèk yon avoka, m ap mande m si avoka sa a tèt li dwat. Ou byen fò souvan lap pran la pawòl eske mantal li altere ou pa. Li kapab di nòmalman men ki moun, men ki moun, men ki moun ki te ye mousye, lè fè lè komisè Lafontan an rele mousye ap jwenn tout endis palpab e tanjib, sa se li byen fè, komisè Lafontan pat ka rele lwa, li sipoze rele chwal la pou chwal la rele lwa a pou lwa a di yo ta men kote bagay la fini. Alò pou byen di ou mèt Maglwa jiska dat komisè gouvènman an. Mesye Jacques Lafontant li nan kad travay li, li kòrèk selon sous ou? Li ye kòrèk, li anfòm. E pa zanmi pa m li ye. Se yon nèg m fè bif, m fè gwo bif avèk li wi. Men, li ap aji byen. Li nan kad travay li. Li nan kad travay li, li aji byen. E bout, bout, e bout, e bout mwa sa yo li aji byen. E m ap di komisè Lafontant fè yon mwayen posib e avèk komisè, e mini, se bon dayè, se minis Dorcé ki sanse, ki fè ke ni koreksyonèl, ni asiz kriminèl. Pa ka fonksyone. Ò, Komisè Lafontan fè tap tou fè tout mwayen, avèk tout dwayen tribinal sivil la ta fè òganize asiz kriminèl, ni koreksyonèl. Men, mouche a y bloke, Bèto ekri minis de finans la pou y bloke jij yo konn a, jij yo alè, bon, lè avoka ale, lè komisè ka, komisè pa ale, ki es ki pral fè jijman an? Jij yo? Non, non, se pou komisè, se pou jij, ee, minis Bèto pran manman l. pran papa l, pran tout fanmi yo, mete yo jij epi a òganize koreksyonèl la. Donk, tanke avoka mèt la, toujou nan kad dosye ki pouswiv asasina antreprenè Jean Baptiste, ou gen yon mesaj pou kòlèg ou, mèt Caleb Jean Baptiste, alò yon dènye mesaj pou li? Bon, m pa ka di m gen yon mesaj pou li men chak avoka yo prepare defans yo. Jan ou vle. Chak avoka prepare defans yo pou yon kliyan jan ou vle. Mwen si je te a sa plas, mwen menm pa tap janm aji konsa. M tap sa vle di ke son moun m sispèk kap mande sekou e ki pè yon bagay. Yon avoka bon tout sa wè li tap di la, li tap pale antre chwal la e e. E espri a, se pou te kenbe tèz sa yo pi ayda defann yo nan tribinal. Tap pi bèl. Kounye la li gay bagay a twòp. Or kòm chak avoka gen mwayen pou yo defann kliyan yo, mwen menm paka di anyen nan sa paske il a il a ses propres moyens pou defann son kliyan. Mwen efektivman j'ai les miens, j'ai mes moyens et si j'étais à sa place, je n'aurais pas dû agir de la sorte. Ok, mwen paka kritike l nan fason sa. Chak avoka gen mwayen pa yo pou yo defann. e kliyan. Ok mèt la donk nap panche nan lòt dosye la e tou resaman la yo fè konnen selon plizyè enfòmasyon eleman enfòmasyon gen 3 minis nan gouvènman an ki pran yon chit atravè yon vòl ki te gen American Airline donk yo refize vòl la daprè eleman enfòmasyon yo viza yo revoke kisa w kapab enteprete? Ki viza ki bloke a? Pou n site, te gen Bèto Dòse, Enòl Jozèf, minis enteryè a, lis ki tèl la. Lis ki tèl la menm, ou pa raple w lè yon jounalis te poze misye kesyon, li te di premye minis lan, me bandi pran anba, kisa w wè li te reponn? Li te di konsa, yo pral remedye sitiyasyon an. Ki jounalis ki te poze kesyon sa a? M pa konn e m pa konn ki jounalis e men m sispèk se jounalis Dimanch ki te poze misye kesyon sa a, si m pa twonpe m. 1. Dezyèman sa ki vini, ou wè ameriken se se menm moun yo, se menm ameriken, tout sa k rive la se ameriken. Ok, tout sa se menm ameriken. Sa vle di le fè yo, mwen menm m pa fout bezwen viza ameriken. Ok m pa bezwen viza ameriken al laj kote m kote sa m te fè viza ameriken. Men sa ke yo repwoche yo se ta yo ta fè pati de lis otorite ki patisipe nan move zak nan peyi an prensipalman ki alò ki ap finanse geto yo avèk de mwayen leta a. Kisa w kapab di de sa? Sa twou bèl kesyon. Se pa ameriken ki mete mesye yo la? Se pa ameriken menm k ap finanse nèg geto yo zam? Pa entèmedye man, map di se pèp, se ameriken menm kap finanse, poko pe ameriken an e. Sa son jwèt timoun, kisa mpa ka konprann la. Bon ameriken fin enstale gouvèman sa mèt la, e fin enstale minis enteryè yo, e fin enstale minis de la jistis li, li fin bay mesye yo zam, se li menm ki pase pa, bon li di ke minis de la jistis la avèk tout ekilus ki tèl avèk tout lòt minis la yap finanse ghetto yo menm, mwen sim te nan plas minis yo, mtap kanpe mtap di se pa nou menm ki te banm zam yo pou nou finanse ghetto yo. M pa vle okupe ameriken se pwason pwason kraze nan bouyon se menm moun yo se menm bagay yo se menm gagòt yo se menm moun yo se menm gagòt yo m ap okupe yo ok mèt Mike Lafont nou anbrase dosye sa piske ou se yon òm politik e avoka de pwofesyon e ou te la ou t ap batay depi avan Jovenel depi iks tan. Donk, ou gon lekti pa rapò avèk sòti Félix Badio ke yo te predi li patisipe nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Ou gon lekti de sa? M ap di w sa, franchman. Asasina Jovenel Moïse se yon asasina politik. Son c'est un crime d'Etat. Li p ap janm ka twouve jistis. E m sezi gen seri de non mwen wè ki site. Tande sa m ap di w la mèt la. Prezidan Jovenel Moïse pa vi janm ka trouve jistis, sof si ke il y a une revolisyon. Men sak fè sa se paske ou tyen aske sistèm jidisyè ki gen la li pa kowòdone avèk yon nasyon. Les assassins sont au pouvoir, les assassins qui ont tuye Jovenel Moïse sont au pouvoir, kote ou pral pase pou rann jistis sa yo? Tout moun kap enpeche moun sa yo, kap anmerde yo, yap fout bal nan mondò yap ale, sa vle di kisa ou paka wè la? Kisa wap pre nan le ka mèt la si se ta Badio k pale voye yon mesaj bay Badio non. Mwen menm sam ta di Badio Badio si si efektivman Badio ankò vivan mwen menm map mesi anvè Non men li vivan paske pa gen okenn eleman de enfòmasyon ki ta fè kwè yo yo pran Badio donk li la Joseph Felix Badio ke yo endekse kòm otè prensipal asasina prezidan Jovenel Moïse. Sa pou w di se pa menm moun sa yo ki bò kote w la k ap takinen w pou yo wè si w gen sekrè? Pou yo wè kote w ye? Sela vle di ke mouche gen 98 milyon de chans pou l mouri tankou pou l ta viv pou la rezon de ta pase ap gen twòp gwo non. Paske li di ke si sesi sela y ap pale ap gen twòp gwo non. Sa vle di ke mwen menm se lekti politik ou ke mwen menm m bay nan kad dosye sa. Ok. Mèt Lanou, sou menm pwen sa etan ke yon avoka, Gen yon ensidan ki pase yè o nivo komisarya Dèlma 33 a, m konnen ke sa ka prewokipe w, kote ke lapolis tire a bon pòtan, a wotè dòm sou plizyè jounalis ki te vin pote solidarite yo avèk konfrè nou Robes Dimanche. Ou gen yon lekti de sa? Monchè, e pou m fin di w sa. E nan ensidan sa nou pèdi yon jounalis. Wi, e m pa t prezan, Men e e se sa ki rele yon lè w avoka ap pale fò w pale klè e nèt. Ansent komisarya a s on kote ki sansib. Mwen menm antan k avoka l la may regle yon bagay nan komisarya depi mwen konn mwen se deblozay ni espas polisye. Prive an n klè eske s on espas prive e de leta li ye oubyen yon espas piblik de leta? Se nou yon tapon nou bagay yo rele domèn piblik, domèn prive, e byen prive de leta. Yo espas piblik de leta. Menm si piblik de leta, men son kote ki sansib. Ou pa ka di palè nasyonal son, tande byen! Rèzon pli, palè nasyonal pou ki se, e pa pou leta li ye, e pa pou ye ye, espi son kote ki sansib li ye, si m ka rantre ladan konsa. Anben komisarya mèt la, ton kote ki sansib li ye. Lè wap pale konsa pou. Yon komisarya pa yon plas piblik. Non, yon kote sansiblize yo. Vwala. Or, lè w wè yon jounalis ou yon moun an rantre, fò w fè trè trè trè atansyon paske gen zam la, gen polisye, gen tout kalte de moun ki la. 1. Mwen deplore sa pase jounalis la nan sèt moun an. Èske ou ka raple pou kòman te fèt? Ou pa raple ou gon, gon. Gon swa Mèt Lyonèl, yon avoka, yo te tire sou ba ki di devan komisarya ki te bò anti gang lan. Tòch li te nan men l, epi gon nèg ki soti anndan ki tiye avoka devan anti gang li pa twouve jistis. Mwen deplore sa k pase a. Mwen pa dakò menm. Mwen menm sa ki rive, fason ke mwen wè tèt misye a, m ap mande èske a bou pòtan, si te gen yon bonbòn gaz te ka frape sa a, èske li te ka blese? Men m wè tèt la dekapote, epi dezyèman m wè mwèl tèt la soti. E, epi m te tande de twa kout fizi tire anndan, anndan komisarya. Men mwen menm, antanke òm de dwa e analis politik, Map gade nòt la. Mil la. Lapolis mete deyò a. Lapolis mete deyò a. Yo deplore zak lan donk yap fè. A nèg yo sou se kretè ba. Map mande eske Frantz Elbé ok Frantz Elbé pa gen konseye jiridik. Gade yon nòt me li wi mesye. Gade yon nòt Frantz Elbé rete. Avoka a lè ap pale mèt la pou kontwole yn foul yn foul ostil voun la atake lo komisarya men foul la di foul ostil la an yo te gen zam nan men yo yo te gen kouto yo te gen bagay anpi sa vle di ke pou pou pou kontwole yo vle pran komisarya daso ò se nan fraz sa le dwa se la loji kodifye yn fwa te gen yon foul ostil a komisarya a, yo te ka touye polisye yo, yo te ka boule, sa vle di polisye yo riposte pa bal. Se sa, se sa li vle di la wi. E li vle, li vle di, sa vle di ke polisye yo, misye byen mouri. Se sa vle di ke se Frantz Elbe menm. Men èske pa gen yon kontradiksyon nan nòt sa a, piske yo pale de foul ostil lan, donk fò ta genyen de. ann di de lejitim defans oprè de komisarya a, alòske yo pale de nòt senpati, èske nòt la pa gon pwoblèm ladan l? Epi gon pwoblèm men mèt la a, mwen wè ke vrèman yon lès la tiye anndan komisarya a, li di w ke gen yon foul ostil ki te vle pran komisarya a daso.